bonjour, bonsoir à la famille. Est-ce que tout est OK? Merci d'être avec nous. Merci déjà pour votre support et bienvenue dans émission Sila. Eh bien, juste avant de commencer, n'a pas annoncé que Direktè jeneral ofis nasyonal asirans vyeyès la ki se Chesnel Pierre, enstitisyon an se ona, ebyen li mouri vandredi 21 me 2021 an nan lannwit. Enfòmasyon ki konfime pa bò kote youn nan anplwaye nan bwat sila. Nan lannwit vandredi 21 me 2021 nan Pòtoprens, direktè jeneral ofis nasyonal asirans vyeyès ona, Chesnel Pierre, Ebyen Li fè vrèl pou peyi san chapo. Ya de tèz ki yo menm ap serkile pa rapo ak lanmò Chesnel Pierre. Premye tèz la se ta yon kesyon aksidan serebro vaskilè. Sa yo rele avc a. Men dezyèm tèz la, sa anpil moun sur de li an, se ta kesyon koronaviris. Piske nou konnen an Ayiti aktyèlman la gen de varyan. Donk daprè anpil enfòmasyon ki ap sikile sè ke Chesnel Pierre li menm se ta yon kesyon de coronavirus. A notre prochèn emisyon on va faire le point sur ce dossier. Nou prale nan baz 400 marozo. Nou sonje yè m te di nou ke mesye sa yo avan yè yo touye Yon sèten Gérard Gérard ki te li menm sezi yon moto nan men yon kondiktè ki gen yon kontra avèk mesye 400 mawozo yo patikilyèman Obama puiske se Obama ki jè tou sa men se lanmò san jou ki bay kontra moto yo. Ebyen dan laprèmidi di vandredi nèg 400 mawozo yo ale nan galèt lan nan zòn ki rele nan galèt tou pre kafou Tesinò yo pran yon ougan. Epi genyen 2 lòt moun, pami yo yon chofè kamyonèt, yo ale avèk yo. Kisa y al fè avèk yo? Pèsòn moun pa konnen. Kèlke tan apre, ougan retounen. Non ougan an se Dezinò. Men nèg sa yo, m kwè genyen yon machin ekstera jòn tou, ebyen yo ale avèk lòt moun yo, ebyen moun sa yo menm yo pa tounen. Sa ta vle di ke. Menm lè w pa tande enfòmasyon konsènan frap mesye sa yo, ebyen anba anba, nèg yo yo menm, y ap frape. Se sa k fè nou menm nou la. Arab yo yo la pou yo kapab pote yon maksimòm enfòmasyon pou ou. Yè, dan laprèmidi, te gen yon gwo lese frape antre lèzòm de Veliton ansanm avèk nèg wòch blanch. Nèg wòch blanch yo, yo genyen kèlke alye nan baz 400 Mawozo. Nou pa konnen ki sa ki a lorijin de konfli an, paske fò souvan sa ki a lorijin de konfli se teritwa tèren, e pwisan, donk nèg ki vle se yo menm ki pou sèl kòk chante nan baskou la. O pwen ke nèg yo rive kraze baryè ki travèse Tòsèl la. Men Arab ki ban m enfòmasyon an li te tèlman lwen li pat kapab apwoche, e detonasyon yo te tèlman. Pwisan, donk enposib pou te kapab fè yon pase nan zòn sila. Genyen 7 endividi ki jwenn arestasyon yo, lapolis sezi 4 zam, ladan yo 2 fizi otomatik Galil ak 2 revolvè. Genyen 3 machin ak anpil katouch ki sezi, se pratikman bilan operasyon lapolis nasyonal mennen nan zòn Pènye 50. Daprè lapolis, operasyon sa a mennen nan kad asasinay polisye Jude Maurice, ki te chèf sekirite minis kilti ak kominikasyon an, Pradel Henriquez, nan lannuit samdi 15 pou louvri dimanch 16 me ki sot pase a nan Dèlma 75. Toujou daprè lapolis, se aprè yon ankèt yo fè nan kad dosye sila a ki te pouse yo chache kou chen fou. Endividi sa a ki rele Pierre Emile Fouchard alyas Blanchard daprè lapolis ki ta youn nan prensipal otè zak malonèt sila. N ap koute pòte pawòl lapolis nasyonal la, Michel Verrier sou dosye sila. Nan dat 15 me 2021, te gen yon altèkasyon ki te genyen antre yon fotograf e kèlke kliyan ki te anndan restoran sa. Fotograf sa ki tap fè foto pou plizyè moun ki te andedan an, te rive fè foto yon gwoup kliyan ki te chita sou yon tab. Pami kliyan sa a, te genyen Jij Flory Raymond. Gwoup moun sa yo te fache paske yo te pran foto yo e yo te sezi kamera fotograf la. Fotograf la li menm te ale kote polisye a, li mande l fè yon entèvansyon pou li pou l kapab rekipere kamera li a. Polisye a ale ede li al pale avèk yo pou l te kapab rekipere kamera a. Men malerezman sa fini an ke de pwason. E a la sòti de bar lan, te gen plizyè tir ki te anrejistre e ki te fè 2 viktim. Pami viktim sa yo, nou te jwenn polisye Jude Maurice ki te pèdi lavi l. Gen 3 lòt moun ki te rive blese pa bal. Nan menm sware a, pwopriyetè restoran sa a te rive jwenn arestasyon li. e gen yon bon kantite katouch yo te rive jwenn nan zòn sa. Pou kounye a la, gen nome Fouchard Pierre Emile alyas Blanchard ke lapolis ap chèche aktivman. Sou sèn de krim nan, BPST, ki se polis syantifik, te rive rekipere 14 katouch 556, 20 douy 556, 6 douy kalib 9 milimèt pa rapò a zam hier ke lapolis rive sezi. Polis syantifik pral fè prelèvman pou li kapab rive konpare zam sa yo avèk endis li te jwenn sou sèn de krim nan. Dosye a ap kontinye, laprès ap gen pou enfòme de swivi ki fèt nan dosye sa. Direktè lapolis la pale. Donk, mesye Vilaj de Dye, lèzòm de gran ravin ki yo menm pran trèv sou kesyon kidnaping nan, Leon Charles fè konnen lapolis la li menm li pa nan trèv. Lapolis ap chache trake bandi. Direktè jeneral lapolis lan di li pa okouran kesyon trèv ki obsève pa bò kote. Sèten bandi ame ki yo menm t ap fè zak kidnaping nan Pòtoprens e anpil lòt kote nan peyi an, bandi yo kontinye simen latèrè e lapolis li menm ap rapousib yo, l ap mete mizanplas pou kapab kontrekare aksyon malfra sa yo daprè Léon Charles. Li evoke sa n ta kapab rele yon ranfòseman prezans polisyè nan divès ri nan kapital la notaman nan zòn ki genyen bank komèsyal yo yon mannyè pou kapab pèmèt a kliyan yo efektye tranzaksyon yo san kè kase. Nimewo 1 lapolis lan mande yon lòt fwa popilasyon pou kapab kolabore avèk enstitisyon polisyè lan pou rive mete men nan pat kasav tout malfra e rive chase ensekirite a kap bay pwoblèm nan peyi Dayiti. San pli de komantè, on ekout Leon Charles. Menm lapolis la pa okouran de trèv ki fèt sou kesyon anlèvman. Bandi yo kontinye ap opere sou yon fòm ou yon lòt. Lapolis la ap fè travay li pou ke li ranfòse li, pou l kolekte plis enfòmasyon, idantifye e enfiltre zòn de retranchman bandi yo e. Kou tèm, mwayen tèm, lon tèm, n ap kontinye fè travay de prevansyon e monte operasyon pou redui tout fenomèn ki k ap tout ak bandi ap fè pou terorize popilasyon. Kesyon trèv la nou pa konnen l, lapolis la pa nan trèv li menm. Lapolis ap travay 24 sou 24 e l ap idantifye tout menas yo e adrese yo avèk mwayen e enfòmasyon ke l gen. Li vle bay ti enfòmasyon adisyonèl sa e pou ranfòse travay ke pòtpawòl la fè. Kèlkeswa menas popilasyon an fè fas avè l, lapolis la sipoze pran mezi avèk mwayen ke l genyen, avèk ankèt ke l fè, avèk enfòmasyon yo t kolekte pou l idantifye kiyès kap bay pwoblèm nan e pou l monte operasyon pou l anpeche ke lòt moun ap anpeche lòt sitwayen vake a okipasyon yo. Se vre, nou konstate l. Gen anpil ka de banditism ki afekte fonksyonman regilye popilasyon an. Wòl nou se redui oubyen anpeche, frene, elimine menas sa yo. Ou pale de anba lavil, ou pale de aksyon k ap fèt anba lavil, men remake si w gade byen, Gon lòt deplwaman ki fèt anba lavil la pou ke espas rue pave monte rue des Casernes kote gen plis bank yo, lapolis la fè plis deplwaman pou l fè prevansyon. Se pa prevansyon sèlman, lapolis ap idantifye zòn de retranchman yo, bandi k ap fè e o fur et à mesure w ap gen operasyon ki fèt. Nou pa fè anpil bri sou operasyon sa yo, men objektif la se retabli lasekirite anba lavil lan pou ke popilasyon an reprann, pou ke biznis yo pa kite anba lavil la, pou ke bank yo ka kontinye fonksyone nòmalman, pou ke tout moun kapab al nan bank santral, al nan lòt bank anba lavil yo pou yo fè aktivite yo. Kilè lapolis ap rive chase bandi? Ebyen nou kapab poze tèt nou kesyon sila a, Eske lapolis li vrèman prezan? Li vrèman garanti konfyans pa bò kote popilasyon an? Antouka mwa jan dout fo, paske de jou an jou bandi ap bay pwoblèm e dèfwa ou konn wè yon bakòp polis kanpe. Epi bandi a ap feraye preske anba je yo wi. Sa vle di nèg la di w li pa konn anyen. Gon yon dènye entèvyou yon franse fè nan peyi Dayiti. Quand il a demande a un policier pourquoi on n'arrête pas ce chef de gang? Il a dit, ah mwen menm m pa konn bagay sa yo m pa ladan yo. Donk vous imaginez. Donk le chef de gang il est supérieur par rapport ak yon polisye. Qui soit dit tout. Enfin, a fait comédie.